Ok. Nou pral eseye li. Tèmomèt la. Ok. Tèmomèt la. Te gen dwa di gon liy. E liy lan gon zewo lan mitan. Ki pase lan mitan. E bò sa a, zewo a, Se si mwens lan, se w ap rele l an anglè below zero, anba zewo. Tanperati a pral anba zewo. Lè w rele l konsa, lè w ale konsa de zewo a, li ap gen yon siy plis. Se kòm ta di w tanperati a anlè zewo a. So. Lè l ale nan sans konsa, se ogmante l ap ogmante. Lè l ale an sans konsa, se desann l ap desann. Ok? N ap pran egzanp, mayis 15 plis 10 egal mwens 5. N ap gade nan sa a si n ka konprann ni. N ap konte de 5 an 5 la al nan zòn ann alan. Ok, si nou repran 15 degre ankò men la, a wè, kounye a n ap mete le kontrè, nou pa p di l ogmante de 10, n ap di li desann de 10 degre. Kounye a la, li te nan 15 degre, si l desann de 10 degre, sou li vin 5 degre. Li rete sou bò sa. Li vin 5 degre. nan ki bò nan ki bò de zewo a ke li ye. Si n di manus 15, nou konnen nou pral jwenn li lan bò sa a de zewo a, kote k gen manus yo. Si n di plis 10, alò sa tanperati a se monte l ap monte, nou prale lan sans konsa, nou prale lan sans pozitif la. Nou pral konte men nou oblije pati de sa yo ban nou an. Se sa k fè w wè n mete yon pwen ranpli la a pou nou ka di ke men kote egzakteman nap pati pou nou mont a pati de li pou nou monte de 10 la. So nou oblije pati de kote gri a te ye avan pou nou monte, paske se monte l monte de 10 so nou ale lan sans sa. Pou l ogmante pou nou ale lan sans pozitif la. Epi lò nou fè soustraksyon an, nou di l egal manus 5, nou konnen ke repons lan lap epouse chif ki pi gwo a. E sak fè li vin ban nou manus 5. Se li rele manus 5 la wal rele 5 degre bilo 0. Pase li toujou bilo 0 paske lan zòn sa manus 5 lan ye. So kounye a si nou pran pozitif la nou di o lye de mwens 15 nou di nou te gen plis 15 degre. Kounye a nou di o lye de l ogmante li desann. Lò l desann li brale lan sans konsa. Nou gandwa ap desann, nou gandwa pran nenpòt ki chif la, nou montre ke lap desann de 10 degre, men respons sa m te pran, m te pran plis 15 mwens 10, li ba w plis 5. Sou plis 5 lan, l epouze chif ki pi gwo a la a, li kenbe l la. So, ou gandwa fè lòt egzanp, Ou gen dwa di se 25 degre l te ye, li minus 10, l ap vin 15. Ou konprann? So li pa p repons sa ankò paske si se l ap plis 25 mwens 10, so se 15 l ap ye. So ou gen dwa pran nenpòt ki egzanp ou reranje yo. So. Repons yo divèsifye. So tanperati e sa l fè, oubyen l monte, oubyen l desann. Li monte nan sans sa, li desann nan sans sa. So, nenpòt kote li desann, li prale nan sans sa. Si se bò isit li te desann, se yon chif sa yo te di li desann, nou te pral fè l ale nan sans sa. Men depi l monte, l ale nan sans sa, desann, l ale nan sans konsa. Li ka monte lan sans sa a tou, li ka desann lan sans sa a. Se sou nou sonje ke monte a konsa, desann nan lan sans konsa. E ke n ap toujou genyen, pou nou monte oubyen desann, nou pral pati a chif yo ban nou. Pa egzanp, la m mete 25, men lò yo di n plis 15, n ap pati de 15 lan. Ok? Pou nou ka desann. Epi nou konte do 10 la, nou stil rete 5 degre a la. So, se sa. E ou gen dwa pati de 25 lan tou, desann a 15, manus 5 lan, manus 10 la ou desann. So, ou mete yon pwen, yon pwen an boul kon sa, moutre kote wap soti, ou va di ke se pa bo la wap prale, bo la kanmenm pou ale. Ok lè w mete lè w ranpli pwen an konsa se sa kreyòl pale kreyòl konprann hein